Desideman, Ayiti tounen yon laboratwa kote yo fabrike enfòmasyon, kote yo fè entòks, kote yo chwazi kòman pou imaj ou parèt. Lè yo vle w byen parèt, Yo fè w byen parèt. Men, lè yo vle fin avè w tou, yo fini avè w. Yo detwi anpil moun. Semèn sa a, nou wè yo pati pou yo detwi 2 jèn atis. Zanmi, fòk nou sispann avèk bagay sa a. Fò m di nou, depi semèn pase, genyen yon, bon, m kapab di 2 videyo k ap fè pale de yo. Ebyen, nan 2 videyo sa yo. Se yon atis ki rele Pic, sa vle di PIC. Se yon bèl rapè ke misye ye, se yon bon pawolye, ebyen 2 videyo sa yo efektivman misye ladan yo. Kounye a, kesyon ap poze tèt ou, misye avèk kiyès? Ebyen fòm di nou gen yonn nan demwazèl yo, yo atribyel avèk yon aktris nan sinema nou an. Kòmanl rele? Eske se li vre? Hum! Antouka, ki verite genyen nan sa? Ki manti ki genyen nan sa? Rete la, nou pral pataje avèw tout sann genyen kòm enfo sou dosye sa. Pa zape! Rete la. Aktris la deja soti nan silans li, kote pa rapèw la tou, li pale, li di anpil bagay mezanmi. Humm ooh pwoblèm pap fini tande. Ayiti se yon zen ki antre yon lòt zen. Yon lòt kote nou genyen Shabba avèk Claudia. Epi, yo te genyen yon ti pwoblèm, te gon lòt wi ladan l. Il s'agit bien de Jeff. Ebyen nou pral pale w de moun sa yo paske ta sanble Jeff avèk Claudia separe e Claudia avèk Shabba pa lwen pou yo tounen. Hum zen se kofre zen mete zen se konsa li an Ayiti nan moman an. Kofre zen mete zen. Ebyen 2 pwen sa yo nou pral palo de yo rete la nou gen detay pou ou. N ap di w bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprèmidi ke w ap tande nou. Nou di w mèsi ou menm ki abòne deja. Ou menm ki poko abòne, se pa yon mal, ou ka fè sa kounya a. Abòne, kòmante, layike, pataje chak grenn emisyon ke n pote. Sa gen anpil pri devan zye nou. Mèsi anpil pou jantiyès ou, sajès ou, konpreyansyon ou. Divè ke ou pral abòne, fè yon zanmi, yon fanmi, yon pwòch abòne avèk nou tou. Sa konte pou nou anpil. Medam, mesye avan nou vini avèk zen ki gen pou wè avèk PIC epi Win Christoo a, an nou pale ou de Claudia, madan Shabba avèk Shabba. Nou gen Claudia ki se Madan marye Shabba ebyen kite kite Shabba pou l al plase avèk Jeff jiskaske te gen gwo deblozay ki te pete nan Sendomeng kote yo te arete Jeff epi kèk jou aprè Jeff ta pral libere e antre lakay li Etazini ebyen nan moman an gen anpil moun ki di genlè lakay ougan Shabba ale a ougan efikas. Paske travay la mache. Anpil moun di maji a kraze relasyon moun yo tout bon. Ebyen Claudia mete Jeff deyò li chanje seri nan kay la pou Jeff pa gen aksè a anyen nan kay la. Fòm di nou menm pitit Shabba yo e ki se pitit Claudia tou, paske Jeff ak Claudia pa gen pitit, ebyen timoun sa yo pa vle wè Jeff. Yo mande Jeff, bon e ou menm menm? Kisa ou fè pou w viv? Se gwo desepsyon mezanmi, ebyen Jeff son kote moun fè terapi lap domi depi avan yè. Bagay yo pa bon. Men, depi avan yè a tou, se bèl bizou, bèl pawòl byen dous kap tonbe nan zòrèy Shabba e nan zòrèy Claudia. Paske 2 moun yo sou wout pou yo tounen tout bon vre. Anpil moun estomake, anpil moun fache di si Shabba. Gen malè li ta tounen avèk Claudia ki se madanm li paske yo te sou pwen pou divòse men divòs la pat kenbe paske dosye a te mal monte ebyen gen anpil moun ki di si Shabba tounen ak Claudia yap fini ak Shabba menm nan bal ekip yo pa pral yo pral kòmanse bòykote diaj Shabba a. Ki se ekip mizik. Men kesyon map poze eske yon fanatik ekip dwe antre nan vi prive Shabba konsa paske nou konn Shabba kòm mizisyen ebyen kontinye danse mizik li kontinye pataje mizik li men vi prive atis la rete vi prive l ke m pa vle pèsòn antre ladan. Se vre sa k pase a grav, ou kapab di bon fi a kite misye e avili misye, cancel processus residans ke l te deja ap m te kapab di atake pou misye, bon vin avili misye sou entènèt la ak tout bagay sa yo, sa di. Men vi prive moun nan se Chabak pou konnen eske. Toun ak Claudia ap bon pou li eske lap deranjel. Se pa nou menm fanatik pou leve poun di non e Shabba pa dwe tounen ak Claudia. Ey fò nou konnen ki kote limit nou ye. Ok vi prive atis la nou pa gen anyen pou nou ak sa. Dayè ti nèg la di w si lap tounen ak Claudia se pou byen pitit li se pou bonè pitit li. Ebyen nou pa gen anyen pou nou ak sa. Kite atis la, kite Claudia. Lè yo t ap marye, se pa nou menm yo te vin mande, Èske yo ka marye? Men kounye a, se pa nou k dwe deside ke yo dwe divòse, ke yo dwe kite. Fò n kite mès sa a nou menm Ayisyen. Will Smith, madanm Will Smith twonpe Will Smith avèk yon ti zanmi pitit li wi. M kwè misye ka nan 19. 19 ou byen yon 22 23 zan yo konsa ebyen nan vin nan kay la avèk pitit Will Smith lan ebyen li vin kòmanse ap ou konprann wi kòmanse antre nan kominikasyon ou byen konvèsasyon avèk fanmi an ebyen jiskaske li arive kouche madanm Will Smith ki se manman zanmil lan ebyen Will Smith padone l wi men poukisa Shabba paka padone Claudia Hein sa vle di lè son lòt nasyon k fèl li bon men lè se on ayisyen k fèl on moun ki nan echenmay la li te gntan pi gwo mawozo sispann bagay sa rapid nap rantre nan zen ki genyen antre PIC epi Win Christo a ebyen nan 2 video kap pibliye yo kote atis la ap mete moun atè ba yo bakchat bay sa yo p tap yo sa w tande a Boom! Video pran lari. Gen yon nan video, gon demwazèl ki gon tatou ke Christoo di konsa se trike yo trike foto a yo mete l, epi gen menm mont ak Christoo. Tèt chaje mezanmi. Ebyen Christoo soti yè kote li di konsa, video sa ki viral la, li pa gen anyen pou l wè avè l, Ni de prè, ni de lwen, ni de trè trè trè lwen. Li di yo fè l non bi pou yo gade kòman yo kapab fini ak karyè l. Li di men, sa pap ebranle l. Li fè konnen ke, aprè mont sak nan men l lan toujou gon braslè. Yonn nan erè yo fè, yo pat mete braslè a. Li fè konnen ke, si y al gade tout seri, tout fim li patisipe, y ap wè braslè a toujou nan men l ak mont lan. Sof, si sèn lan pa mande sa. Men kesyon map poze paske l di jiskaske l mouri braslè sa ap toujou avè l. Sa vle di, li di li gon istwa ak braslè a. Gendwa son bagay mistik. Si son bagay mistik Christoo, ou gendwa pa tap ka fè sèks avè l tou. Humm, wap dakò avè m? M pa di se ou l te ye non. Men, si son bagay mistik, wap dakò ou tap toujou retire l, ou pa tap fè sèks avè l. Antouka, mwen, m pap voye lwil sou dife. Men moun ki ta fè l la, tout bon vre, si son moun ki fè l, Si Christoo pa gen anyen poul wè ak video a nou mechan. Nou paka chwazi on bon maten nou di nap detwi moun sa. Hein nou malonèt anpil. Nou fè anpil moun sa. E moun sa ki ta pran video pyc ou pibliyel la ou malonèt. Ou konn nèg la son atis li ye. Ou konn lòt la son aktris li ye. Si se yo tout bon vre ou malonèt. Men, menm si se pa yo tout bon vre, kanmenm si yon moun ou detwi, ou pa gen dwa fè sa. Gade tout sa ki rive Benzema pou yon sextape. Nou menm an Ayiti, anyen pa di anyen pou nou, depi nou jwenn nenpòt bagay ki gen rapò ak entimite moun nan, nou pibliye l, nou pataje l. Nou mechan! Silvouplè, ann stop avèk dosye Win Christo epi Pierre isi a. Kit yo fè l, kit yo pa fè l, sa se zafè gade yo. Men, Winchristoo nan deklarasyon l lan, l pa di ke li pa rekonèt PIC. Li pa di ke li pa konn pale ak PIC. Li pa di ke li pa konn rankontre PIC. Men l di se pa li. Ok. Li gen dwa konn pale ak moun nan. Li gen dwa zanmi moun nan menm. Epi yo chwazi monte yon dosye konsa. Silvouplè mezanmi, stop ak bagay sa a. Kite moun yo an repo. Kit se yo, kit se pa yo. Nou pa gen anyen pou nou wè ak sa. Sa se vi prive moun yo. Ok. Sa e vi prive moun yo li ye. Se menm bagay m sot ap di nou pou Shabba, fò n konnen ki kote limit nou ye, fò n konnen ki kote bòn nou ye, gen kote nou pa franchi, nou konn Pierre Esi kòm atis, nou konnen Win Christoo kòm aktris, ey, kite moun yo, kite yo fè afè yo, si se vre, men nenpòt moun li ta ye ki ta fè bagay la, kite l fè l, m ale wi, paske nou enève m, nou enève m, nou pa kab detwi moun konsa nan peyi, pataje emisyon.